Mesye yo bay pou majistra Delma ki gen lajan nan menl ke Ariel Henry distribiye bay neg yo pou yo mache leve barikad sou Delma yeswa yo vini yo level. Se lajan yo bay Lè lajan fini kounye a bagy la prekomanse pase lajan pap fè toutan nan men yo. Lajan nan men yo nou menm nou pa kanpe dèyè lajan nou menm nou kanpe pou revolisyon fèt pase fòk sa chanje nan peyi a sistèm nan fòl chanje. E gen yon sanm de moun byen ke nou te goumen avèk yo nou goumen nou di yo non pa al nan akò avèk phtk sa paske misye te minis sou phtk pandan 2 fwa. Yo te di non, fòk sesi, fòk sela. Epi menm moun sa yo mesye, gen 2 moun ladan yo, yon fanm, yon gason. Moun sa yo se yo menm menm, yo 2 a. Jan w wè yo rete, yo prèske touye moun pou Ariel la. E yo menm, yon ansyèn minis sou Preval avèk yon ansyen avoka. Se yo menm, se yo menm ki ap voye kòb nan yon seri de zòn. Pou mouvman Batista stat, yo te voye diri yon premye fwa. Menm moun sa yo, yo voye ofri nou diri pou mouvman pa fèt. E nou te di nou menm nap kanpe nan Dèlma paske Ariel, apre plis pase 1 an Ariel pa regle anyen. Lapolis lage nan kò nou la, kote wa jis kote nou ya la, lapolis ap tire sou nou. Nou prèt a pran bal la. Nou jis andan nan lakou lakay nou, yon ekip bim ap tire sou nou. Eske l bon? Li pa bon. Koman fè w polisye w lan grangou pou an fas sa kap fèt la la manman w paka bay manman w anyen kounya w vin tire sou mwen wap vin banm gaz yo esosoye ke nou pè touye ayisyen pè touye se sa fè yap touye nou grenn pa grenn si nou pa touye yo yap fini avè nou. Mwen menm pèsonèlman Map kondane la polis. Si ou neg polisye ou pran yn fanm polisye ou met sou do ou wap teorize yon popilasyon kou nou pa moun map di la polis sa si e 7 mwa ti kat la yo bali ki fè lap teorize popilasyon konsa met grenn nan moudal pi devan popilasyon ap anfas li. Paske nan yon sitiyasyon done, tout moun grangou, tout moun pa ka manje, lekòl pa ka ouvè. Mwen kwè moun k ap fè mouvman yo, yo byen ke yon polisye. Fò polisye yo kòmanse ranmase karaktè yo pou yo konprann goumen k ap fèt la, se pou yo l ye tou.